Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Ebyen semèn sa a sanble se yon semèn ki pat bon menm pou kèk bandi nan repiblik lan. Baz 400 mawozo manje yon enmi. Yon gwo bandi tonbe nan kwadèboukè, non misye se Carl Henry alyas Depòte. Depòte te nan konfli ansanm avèk mesye 400 mawozo yo. Depòte vin jwenn arestasyon li. Depòte jwenn liberasyon men pèsòn moun pa konnen. Kilè depòte lage? Epi depòte toujou nan zòn nan? Mwen sonje nèg sa yo toujou ap fè fas kare nan yon sèten epòk. Mwen sonje nan epòk Normil Ramo te direktè jeneral lapolis, te genyen gwo konfli opwen ke genyen dè patikilye nan sektè prive a kote ke mesye 400 mawozo yo site non yo kòmkwa yo se moun ki ap sipòte Carl Henry alyas Depòte. 6 mwa de sa, nèg 400 mawozo yo te antre nan yon zòn ki rele Belanton, m kwè se yon zòn ki sou kontwòl depòte a. Ebyen nèg sa yo se sa yo bliye yo pa fè. Depòte a te gen 2 nèg m kwè k te vòlè yon machin pou yon pwòch 400 mawozo, ebyen nèg yo te pran nèg sa yo, yo boule yo nan machin nan. Ebyen fò m di nou ke bagay sa a li te vrèman vrèman rèd pou moun ki ap viv nan plenn nan patikilyèman nan komin kwadèboukè. Nèg sa yo konn ap batay jou e nwi. Men fò m di nou ke depòte a pou moun ki pa konnen l ebyen misye se Kal Anri nan mwa janvye mwen kwè ke yon samdi 16 janvye 2021 depòte a kite komin kwadèboukè Li moute, l al Mibalè, m kwè nan yon seksyon kominal, pou l al regle afè l. Lè sa a, yo arete depòte an, Carl Henry, ansanm avèk plizyè lòt moun, pami yo Ginette Mérilus, m kwè se madanm misye, Job Rogistre ansanm avèk papa l, Frisnel Rogistre. Epi te gen yon ougan ki jwenn arestasyon li tou nan kad pote boure sa lapolis te fè, piske lapolis te gen kontwòl yo. Yo te arete Carl Henry alyas Depòte avèk yon gwo zam manch long, eske se te yon ak 47 epi l te genyen lòt minisyon avèk li. Carl Henry antre nan prizon, tout moun konnen. Men Carl Henry vin sòti, pèsòn moun pa konnen. Men ki sa li ye? Nan anpil deklarasyon lanmò Zanjou fè, li fè kwè Carl Henry se moun. lapolis te konn sipòte. Tande byen wi, sa vle di misye te genyen bon rapò avèk lapolis. Men ki sa k pral pase? A chak fwa nèg lanmò san jou yo anvi pote boure, ebyen gen anpil ranfò pa bò kote lapolis. Se sa yo menm yo te denonse paske lanmò san jou di se vòlè l ye e Carl Henry se vòlè, donk lapolis ta sipoze kite 2 vòlè yo batay ansanm. Brèf, lè Lanmò San Jou vin lage, alò lè Kal Anri vin lage, paske misye te nan prizon, ebyen Kal Anri vin kanpe on jan, gon seri de zòn ke li te bloke, zòn sa yo misye vin debloke zòn yo. Kounya a misye rantre nan yon lojik se pa pwoteje moun ki nan zòn nan misye just ap pwoteje tèt li sèlman. Erè Kal Anri. Paske. Depi w te nan batay frè, ou anfas on nèg, kèlkeswa jan sa ye, nèg sa toujou kenbe w kòm enmi, misye fè on gwo mur lakay li, misye moute mi an byen wo, epi misye di, donk l ap pwoteje tèt li epi misye debare zòn yo. Donk, èske sa a t ap fè nèg 400 mawozo bliye w paske w te anfas yo? Ebyen jounen jodi a la a, 30 out 2021, nouvèl tonbe, Carl Henry mouri. Daprè dènye enfòmasyon ke n genyen, Carl Henry al fè yon tranzaksyon nan yon bank o nivo de la komin de la Croix des Bouquets. Nèg yo mete antèn sou Carl Henry e pandan Carl Henry ap sot nan bank lan, yo wouze Carl Henry. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Carl Henry te sou yon machin. Nissan bèj. Sa se machin nan? M ap gade pou m wè la nèg yo kraze vit aryè a nèt paske pa gen vit aryè nan sa. Se prèske s on vid m wè dèyè a. Epi devan an, anpil kout bal. Tout nen machin sa a defalke anba kout bal. Genyen daprè enfòmasyon yo tou plizyè moto ki boule. M kwè genyen yon moun ki te akonpanye Carl Henry, m ap pwofite mete enfo sa okondisyonèl. On sèten de 4 ponyèt konsa misye ta tonbe tou. Ebyen nèg yo sène Carl Henry, ebyen yo manje Carl Henry. Men m ap eseye wè nan ki mezi m ta kapab jwenn foto paske nou konnen tout sa ki enpòtan se toujou gen foto pou n kapab konfime. Men brèf nou gen moun ki yo menm ap tcheke pou nou pou wè èske nou ta kapab jwenn foto yo. Ebyen se konsa Carl Henry tonbe. Carl Henry ki te anfas nèg yo nan. Kwadèboukè. Paske gon bagay pou Kalanri te konprann, pandan Kalanri debare zòn yo, e se nan moman sa nèg sa yo menm y ap pran tèren o nivo de komin nan. Yo pran kontwòl Kwadèboukè e yo pran yon bon kontwòl nan komin Tomazon. Men pou n kapab toutafè konplè nan kad konfli sa a ki genyen, nou pral fè w tande lanmò Sanjou k ap pale, se te yon entèvyou de 1 an e demi kwa. Sa dat antouka. Men misye tap pale de konfli ki gen ant li menm avèk Carl Henry pou fè konnen youn ap manje lòt kanmenm. E li menm li di ke li tap met men sou Carl Henry kanmenm. Ebyen ekoute jounen jodi a la yo pran Carl Henry ebyen sa ta vle di an kelke sòt pa genyen anfas ankò. Nèg yo gen tèren devan yo pou yo fè tou sa yo vle o nivo de la komin de la kwa dè bouke ann tande lanmò san jou sou konfli ki te gen ant li menm baz 400 mawozo ansanm avèk depòte kal anri. Misye te lòtbò, yo depòte l pou vòlè. Yo depòte l pou vòlè, men l vin Ayiti, li jwenn ak Jerry Morin k ap kore l. Pou lap vin bon mò lakay mwen. Pandan li jwenn a Jerry Moa kap kourel ka vin bon mò lakay mwen sa se pa vòlè kap vòlè vòlè. Depa ki arete belonton bif pam lan se belonton lase depa te arete belonton rale moute si ya pran ti moman map desann sou depa te a la li gentan gran tèt ni sa pa anyen lè depa te a gran tèt ni mwen menm depa te a paka sipòte kajou pam. Pase depòte a konn sak Texas la. Tout sa lamò sanjou fè li fèl a brenn li, li fèl a krann, li fèl a may li. Mwen mka di yon nèg sa mfè tout vye zak. Mvòlè machin, mfè tout bagay. Men mwen mpa, mpa fon ta de dil. Depòte a pede fè sòldal pran moto nèg anwo. Mdesann sou depòte a mal bay yon leson. Depòte a afwonte nou. M dezapwouve depòte a, m pran machin depòte a. Depòte a mete a Jerry Moa. Mwen menm bif Jerry Moa se pa yon bif ke m te konnen pase lè a m pot ko yon bandi. Se yon bif depi ansyente, depi lè geto a te Texas kounye a li vini 400 mawozo. Koute tande. Anpi depòte a met a Jerry Moa. Pandan depòte a fè replik li, al tire sou chofè moto estasyon lakay mwen yo. Mwen menm la Monson jou m wè sa e veksan m al desann nan bouda depòte a. Misye rele Carl Henry. Mwen menm, m pa may, m pa annafe a depòte. Pandan m al dèyè depòte a, depòte a fizi yon sòlda. M antere sòlda m. M pa an afa pèp depòte m pa an afa depòte nèg yo fistre pandan nèg yo konn kiyès m ye m son brakya m pa pè vrapè nèg yo chwazi yo pran chèf vin avèw lapolis mwen m ka m ka di epa lapolis se gwoup gang pase gang menm jan avèm nèg yo pran gwoup gang. Antre nan zòn nan. Gen yon ougan k ap fè yon rara, nèg yo antre nan zòn nan, yo tire sou rara a. Pandan yo tire sou rara a, yo touye 3 moun nan rara a. Men 3 moun nan gen 2 k pran bal k al mouri lopital. Men gen lòt grenn nan, fanmi n pa gen mwayen kapasite. Se mwen menm ki mete l nan mòg yè swa pou m antere l. E m gentan antere yon sòlda, sa pa fè m mal, sa pa fè m anyen. Ou wè sa m di w la? Anben yo fistre. Depòte a met ansanm a Jerry Moa, yo vin, yo moute anwo lakay mwen. Lè m ap pale w de anwo lakay mwen, pran depi Douya, Bagòman, Dimiso, vin Bouten, tout Bayè Brenn, tout se lakay mwen. Depi se komin Tomazo. Bravo! Jerry Moa ee, ay! Jerry Mois bay patnè Famoza. Jerry Mois mete ansanm avèk depòte a, Carl Henry. Yo vin lakay mwen, yo fizye moun. Nèg yo antre anndan kay. Pandan nèg yo antre anndan kay, nèg yo pran tout, nèg yo pran tout lajan. Non, apre yo ka poze m kesyon, m ap reponn. Nèg yo pran tout lajan ki anndan kay yo pou pa gen tras nan sa y ap fè a, yo boule kay yo. Pandan yo fin pran tout lajan ti malere yo te genyen anndan kay la, yo boule kay yo. Lè yo fin boule kay yo, sa pa ase ankò, depi se moto yo jwenn ki kanpe anba galeri mèt li, nan lakou mèt li, yo rale yo, yo met dife ladan yo. Sa pa anyen toujou. Atò bekàn nèg yo boule nan zòn nan sa pa anyen e nou pral fè videyo yo nou pral fè videyo kay ki boule yo moutre tout popilasyon an mwen menm lamò san jou e pèp la konnen tout rezo sosyo yo konn sa t lamò a m son bawon plèn e lè m di nou m son bawon plèn nou konnen e depòte a konnen si se avèk Bandi parèy lamò l te vin afwonte lamò, li pa tap ka gen jwèt sa nan men l. Ou sot tande lanmò sanjou k tap pale? Pa bliye m di nou se yon entèvyou ki la depi yon bon bout tan, sa gen anviwon ennan edmi. Ebyen, jounen jodi a Carl Henry tonbe, si Carl Henry gen de pwòch, aparaman nèg yo pral atake pwòch yo. Donk se le moman pou nèg yo ta chache yon kote yo met kò yo oubyen jete yo paske nèg sa yo se yo menm ki kontwole tout plèn nan, alò m pap di tout plèn nan men Kwadèboukè e Tomazo aparaman ebyen nèg sa yo, yo gen kontwòl li. Donk Kal Anri tonbe e Kal Anri istwa li a li fini la. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.